Koman m koman koman m konnen m konnen l ap bay madanm mwen kons vye konsèy wi wi depi 2018 wi oh oh wi humm Premye sex ed. Jodi a fèt timoun yo bro. Ou wè lide m di m pa vini. Flash lan m te rete. Jodi a jodi a m ap konnen. M tèlman santi m pa vini. Kòman sòti a? Mwen menm ki fè l? Se pa mesye w la ki pouse m? Se pa li k pouse mwen? An ou di e motèl? M gen videyo wi. M gen videyo wi. M gen videyo wi. M gen video, m marye avè w. M marye avè w. M gen dokiman legal mwen. Jalouzi stupid. Pa gon moun non, pa gon moun kap pa gon moun kap vin pran madanm ou, ou kidnape l, ou kidnape madanm mwen depi 2 mwa. Lè madanm li sevre kede li sezi salop. Ou menm Bon mwen m pa bezwen m pa bezwen joure avè w paske ou menm ou pa gen ou pa menm gen l'art de parler menm. Ou pa menm à la hauteur. Ou pa menm à la hauteur. Why m gen la te pale menm. Map konnen si madanm mwen m pa marye avèl. Se jou la se nòmal. Rete trankil non. M pral lòt jou la ou fèk vin la. Abitan, kote w te lekòl? Lè lè nèg la tòti w ye? Vye nèg la tòti, gad gwosè vant kochon an. O o. Ou menm ki, Di rete lwen nan figi m. M pap di sa ankò. Kòman m sòti a? Kòman e pa madanm mwen ou ye? Nou divòse? Eske nou divòse? Kote misye jwenn li twonpe madanm mwen an? Kè m twonpe w la? A kiyès mwen twonpe w? A kiyès mwen twonpe w la? Enben ou twonpe m a misye tou? Si misye ap vin pale konsa? Ou menm ki pou jennen? Wap vin fè frekan, m konn mari a madanm mwen, legal, ou pran madanm ou kidnape l depi 2 mwa ou vin sere l la, wap konnen si legal ou pa legal. Wap mande w si w marye avè l. Wap mande w si w marye avè l. Eeh devan ou sa devan madanm ou gen son fanm ke w gen. Paske ou paka fè tout bagay sa yo, madanm mwen l ye. Egale. Egale. Ou mete l nan kay men fanm ou li ye. E fanm ou li ye. So what? Alò, kòm, kòm, kòm m konn madanm mwen pa konn pran nenpòt ki tou. Bon m pa konnen, m pa konn sa w fè pou li. M pa konn sa w fè pou li. Madanm mwen, kounye a l pèdi, li pèdi bagay li. Humm an nou wont. Cheri, kiyès kap rele cheri a? Kiyès kap rele cheri a? Ou pa wont? Ou pa yon? Ou pa wont? Devan madanm ou? A bon? Anben m gen rezon. Anben ou gen de fanm? Epi wap vin pale tenten devan figi moun wa? Ou jwenn tou wi. Mwen madanm ou la. Ex madanm ni. Wap pale tenten. Ou menm, ou menm, ou ta gen mari ou, ou el ap vin pran lot fanm sou li, ou ta vin dako? M fè w wont. Ou menm ki fèm wont a tout marou la. Regle koze ki sa? Map konnen si madanm mwen se madanm ou. Map konnen sa jodi a legalman palan. Map konnen si madanm nan madanm ou. Si m divose avèl ou marye avèl ok. Men m poko divose avèl. Se madanm mwen li ye. Legalman l gon pwoblèm nan aleman y ap rele l a ou y ap rele. Enbesil ou pa konn lwa peyi a. Kongo nèg nèg latòti gwo soulye. Gwo vant. Pòtoprens salòp tankou w pa ka fèt Pòtoprens. Map konnen sim pa legal. Humm ou konnen m pa tap la jodi a ou tap vin gagote men gagot la fini. Legally I'm married with my wife. I'm not divorced. I'm not divorced yet. Bak apre madanm mwen vin kache l. E wap pran prizon. Wap pran prizon. Vin kache madanm mwen. E fanm ou liye, ou gen madanm pa wap vin dèyè madanm pa moun. Oh oh Ala koze papa Emen m ap konnen jodi a M ap konnen si madanm mwen se madanm ou Ou pa wont Li bon zanmi ou Zanmi bò ki bò Ki bò Ki bò Emen Ki bò Ki bò Li pa tap jwenn èd ou. M te mande w èd. M te mande w èd. Sispann bat madanm mwen. Gade yon kochon kap gwose kochon an. Kap gwose vant li. Kòm madanm mwen pa wè kounye a. Men gwo kochon li te konn trete w wi. Map konnen si m pa legal. Map konnen si m pa legal. Maria madanm mwen ou pran l ou vin kache l yon kote. E mwen wi k lwe chèz sa yo. Se mwen k achte tout bagay sa pou madanm mwen fè fèt pou pitit la wi. Se e pa mwen k achte tout bagay yo. Se pa lajan m ki achte yo yè. Oh! Mwen k pote chèz yo avè w wi. Oh! Lajan, konbyen? Lajan m dwe w cheri? Ko m te, an, ki sa m te prete nan men w? Sa m te prete nan men w? Ah bon, m konprann ou. Ou anime de yon movèz lespri ma chère. E pou w ap di w se pwofetès? Oh yeah Malasyè mal lwe chè Jesus nan klan kona ou avl pou ou Mach m peye ou sou zèl mwen M peye Mach gato pou pitit la Mach vyann Mach tout bagay pou fè fèt pou pitit la Oh pou m deyò m pap deyò M pap deyò Ou pa ka di m sòti Wap wap map konnen se pa mwen ki te lwe ou Ey dam nan dam nan ke m lwe chèz yo. Oh oh, e madanm mwen wi, ou kidnape madanm mwen depi depi 2 mwa, ou vin kache l la pou m pa gen tan. Ou pran madanm mwen ou fin kache l, ou ba l yon ti dòt, se yon ti dòt ou ba l bwè, ou ba l yon dwòg, anben dwòg la ap sòti. Lap soti o non de Jezi. El gen poul wè klè. Ou bal antidòt, ou drogel poul poul pa konnen. Ou pap sis. Ou ta sanwont monchè. Ou sanwont anpil. Ou pa marye a on fi pou ap vin di ou anfèmen kay metel. E madanm ou li ye? Men madanm ou la, men makwal ou la la. Ou pa gen dwa pran madanm mwen. Ou pa gen dwa pran madanm mwen. Ou pa konn madanm mwen tou. Se dayè paske m te mennen l ka pasaj yo anmon pi fò m te fè w fè konesans. Oh oh. Bon ou menm ou pi rèd kon Titia ou son kidnapè. You are a kidnapper. You are a kidnapper. Sak gen la. Aba sitirè. Gade yon madanm sitirè ou. Ou sansib pou madanm. Bon ou sansib pou madanm pam nan ou bay pou m pa ka sansib pou madanm pam nan. Aye rans li ye mage madanm mwen nan lari. 10 20 jou wap depale. Wap depale jodi a plan makab la ap kraze o non de jezi salòp oh gade figi gade figi ou gade grenn ki dèyè tèt ou gade gwòsè vant li. Banm voye foto a pou ou cheri. Vini tifi. Ou pa ka vin, ou pa ka pran madanm ou vin kachel ou kidnapel pou metel. Ki dwa ou gen la? Ki dwa? Map konnen ki dwa ozetazini k baw dwa pou pran madanm yon nèg ou vin pou vin kidnapel pou metel yon kote. Map konnen sa. Ou menm a madanm ou se 2 kidnapè. Oh oh. You all stupid not me You both you both stupid You both stupid Band de selera Ou menm ou sa ou ye se yon bèt Animal Bitch Bitch You You I'm legally married. Jou m divose avel, m pap mache deye l. Hey, I have the right to talk. This is my wife house. This is my wife house. M pa bezwen konnen. Ou menm ki salop, ou pa konn sa w ap fè. Gad gwòsè vant kochon an. Gad gwòsè bèf la. Krapo, dèyè krapo. Men gwòsè vant li, li pa menm gen dèyè menm. Dèyè tèt li grenn pase, chaje, chaje grenn. Al, al fon kur. M pa tande sa w di a non. Va faire une cure. Peti enbesil. Sa men men ap vin pran pou pou parey li a. Men divin ou ta wont. Ou pran nèg klasik tankoum pou ou ta pleve sa met sou vant ou. Waw. On gwo koshan konsa. Genlè ou pran dròg. Genlè misye bò dròg, m pa konnen. Adivin ap di konsa ke m te dwe l lajan yè. Depi jedi map mache, map lwe chèz, map pote bagay, mache gato ya vann an pòblex, men m gen tout fich yo la, wap vin di m dwe w lajan, ayayay ou bon dòg, oh my God, m pa konn, m pa konnen, oh oh. Map konnen si se madanm ou l ye. Map tann map tann map tann polis la vre map mande kote esk kot madanm ou menni kot madanm mwen menni map konnen si madanm mwen se madanm ou kilè ou te marye avèl I'm legally married I'm not divorced buddy you know the right you know the law of the country wara pran madanm mwen ou vin kachel kidnape madanm mwen ak pitit mwen ou vin kache yo la. Divine pa wont pou lap di m mete m deyò lakay mwen. Depi lè m marye avè w, m pa janm fè w defo. M toujou pran swen w. Wap vin pale, wap vin metem deyò lakay ou. Banm divòs la pou metem deyò lakay mwen. Oh oh. Banm divòs, m konnen depim divòse avè w, you are not, you are no longer my wife. If I divorce, you are no longer my wife, you are no longer my wife. I am legally married, I am not divorced.